Anpil moun ap chèche sans adorasyon. Gen moun ki di adore se chante. Gen moun ki pa vrèman konnen ki sans mo adorasyon avèk louranj li genyen. Donk si ou ta renmen konnen vrè sans mo adorasyon avèk louranj, n ap envite w gade ti videyo sa e rete abone, konekte avèk chanèl sa. Bonjour bonsoir tout moun se adoratè Bertin Dorvilmar donk nou santi nou vrèman kontan vrèman rejwi jodi a pou nou kapab ansanm avèk ou pou nou pataje ti videyo sa donk nou pwofite remèsye e felisite tout moun ki abone deja avèk chanèl la donk nap di ke ou fè yon trè bon chwa. Sou chanèl sa nou la pou nou parle de adorasyon avèk louanj. Jodia nou vle abòde sa ki konsène definisyon adorasyon avèk louanj. Donk se yon sijè ke m pale sou li trè trè souvan. Men mwen estime ke repetisyon yo, yo vrèman d'une enpòtans kapital, se sa k fè jodi a ankò nou vle kòmanse avèk yon seri de videyo sou chanèl la kote ke n ap kontinye ap pale de adorasyon avèk lwanj, n ap kontinye pa defini yo, ki sa yo ye egzakteman. Donk nou abitye fè sa, konsidere de mo orijino pou pèmèt ke nou kapab vrèman sezi le sans de l'adoration et de la louange. Donk tout sa nou gen pou nou pataje sou chanèl la, si nou pa vrèman konprann sans adoration avèk louange, donk nou pap vrèman kapab sezi le maximum de video ke nap kapab pataje avèk ou sou chanèl la. Se sak fè pou nou kapab sur ke ou byen konprann sans adoration avèk louange, Nou deside repran seri de videyo sa yo ankò pou nou kontinye a eksplike w le sans de l'adoration et de la louange. Nou vle kòmanse avèk de mo ebre. Nou vle kòmanse avèk de mo ebre e nou gen twa mo ebre. Se gad. Donk se yon mo ebre ke yo itilize pou eksprime, pou fè konprann le sans de ladorasyon. Donk dapre se mo ebre ki se se gad, donk mo ebre sa li fè panse avèk krent, avèk. respect ke ou genyen pou Bondye. Donc ici ce n'est pas une question de chant mais c'est une question de crainte, c'est une question de respect ke ou genyen pou Bondye, se sa ki exprime adoration, se sa ki exprime la louange. Donc nou pap abonde pou nou ta explike se kourbe, paske nap genyen pou nou fè des videos sou chanèl la kap parler des expressions dans l'adoration et la louange. Donc à ce moment, nous allons parler de se courber, se prosterner, s'agenouiller, etc. Et toute l'autre expression qui a un rapport avec adoration et avec louange. Donc, ma propre mot, premier mot hébreu, c'est Ségad, il veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Donc, qui dit adoration, dit crainte, dit respect. li c'est un acte d'adoration. Et mot hébreu qui définit ça, c'est abad. D'accord? Donc, c'est le deuxième mot hébreu pour l'adoration. Donc, le travail que ma pour Dieu, que que moi appartenir à Dieu, donc ça, c'est un acte d'adoration que lié. Et le kwazyem e dernye mou ke nou vle wè nan 4 ti videyo sa an sa ki konsène adorasyon, dakò? Nan sa ki konsène adorasyon, twazyèm mo ebre a se chaka. Chaka, li vle di se kourbe, se prostène, swa menm pou randr omaj e onè. Se kourbe, se prostène, swa menm pou randr omaj e onè. Dakò? C'est une question d'hommage, c'est une question d'honneur à l'Éternel. Donc c'est ça vraiment le sens de l'adoration. Le sens de l'adoration, c'est rendre hommage, rendre honneur à Dieu. C'est ça le sens de l'adoration. L'adoration n'est pas une question de, de chant, d'accord Nou gen pou nou wè, nou gen pou nou pale du chan antan k'un ekspresyon trè trè itilize pou eksprime ladorasyon, men ki di chan ne di pa fòseman adorasyon. Donk se sa mwen ta vle ke nou sezi nan kad videyo sa. Menm si ou pa ta sezi tout sa mwen di yo, men m ta vle ke ou retenir sa. Donk ki di adorasyon ne di pa fòseman chante. Donk mwen kwè ke se yon konsepsyon ke nou sipoze kòmanse pa dezatache n de li, paske anpil fwa nan milye evanjelik dè ke ou di adorasyon tout moun wè avèk chante, dè ke ou di adorasyon tout moun wè ke ou rale chan desperans ou oubyen ou rale yon mizik donk wap chante. Donk se pa sa ki adorasyon men se le respè ke je pour Dieu la au fond de mon cœur ok se la krent ke je pour Dieu ok partout kote ke m pase mwen manifeste se respè la mwen manifeste cette crainte pour Dieu se sa vrèman le sans le sans ultime de l'adoration donk le chant n'est qu'une expression jan mwen di l ke nap wè sa trè byento nan kad videyo yo men chan li menm se jis yon fason pou m eksprime sa ki deja ap pase a l'interieur de mwen menm dakò. Se se chan se jis yon yon debòdeman. Chan ta sipoze jis yon debòdeman de sa ke mwen santi a lenteryè de mwen menm pour Dieu e pou m dedwane. Vwala. Pou m dedwane, pou m eksteryorize, pou m eksprime sa k ap pase a lenteryè de mwen menm, mwen chante. Men le chan an reyalite an li menm. de mo grèk pour l'adoration e nap wè de mo grèk e ebre osi pour la louange donk jan mwen te dil se yon se yon sòt de repetisyon se yon sòt de revizyon ke nap fè paske nou fè sa deja nan nan plizyè videyo ke nou pataje men mwen estime ke li trè enpòtan pou nou fè seri de repetisyon sa yo pou pèmèt ke mesaj la non sèlman jwenn plis moun, men chak moun ki tande l pou yo kapab konprann li an pwofondè e pataje l avèk lòt moun pou plis moun kapab konprann reyalite a, konprann e dekouvri verite a. Donk mwen se adoratè Berthe Dorvilmar avan ke. Nou fini ti videyo a nap di yo siw poko abone avèk chanèl la nou envitew fè sa paske nou la sou chanèl la pou nou parle de l'adoration e de la louange donk siw poko fèl klike sou ti bouton an wouj la ki make s'abonner e konsa wap rete konekte avèk nou e wap kapab toujou okouran de tout dènyè videyo ke nou pataje a trè byento pou yon lòt videyo tchao.